Jodi a m te oblije fè mesye yo fouye machin k ap pase pase nèg yo konn pase nan machin. Ou konn koz bay Maryani an, nèg la gendwa ap pase nan machin pou l pote bakòp bay nèg Maryani yo. Se sa fè nou te oblije fouye machin men se pa abitid nou non. Pase ou konnen nou dwe pasajè yo pwoteksyon. Pase moun gran sid yo e moun nou yo e fanmi nou, zanmi nou. e frè nou e sè nou e nou dwe yo pwoteksyon men nou te oblije fèl pase si nèg la pase la poul pote bakòp bay nèg Miami yo li pap bon pou moun anba yo ou konprann. Map ba yon ti konsèy sou gwoup la kòm nou di m pat pale m pale e pwoblèm kap rive ayisyen an se nou menm pèp ayisyen ki lakoz pèp ayisyen pa pa janm jije ni bon ni pa bon wi m gen zam ilegal sèt men tout tan m gen zam ilegal moun tande m gen zam ilegal ann pran 2 oktòb 2019 lè m desann matisan anvan m te desann matisan nèg yo te konn ap fè kidnapin vòlè bagay moun men lè m vin desann matisan de 2019 a premye jen 2021 tout moun t ap sikile matisan pat gen vòlè pat gen kidnapin pat gen vòlè kamyon moun men kounya la m ap mennen yon lit a plizyè gwoup ki sou mwen. men m pa janm jwenn moun ki sipòte m m pa janm jwenn anyen se Bondye kap trase wout pou mwen se Bondye kap pete pòt pou mwen se Bondye kap fè chemen pou mwen pou m batay men kounya pèp ayisyen pwoblèm yo genyen si yon malè rive yon moun depi epa li l rive Sa pa gade l. E sa k fè nou tout ap viktim len dèyè lòt. Men si lè yon malè te rive nou youn, nou tout te kanpe, lè sa a nou t ap solidè. Sa gen la kounye a la, fòk tout Ayisyen wè nou pa alabri a yon sèten de nèg ki vle pran espas pou espas lan pito pou yo kreye sa k gen la. Men kounye a èske nou ka rete la a? pou yap kidnape tout moun vòlè bagay tout moun jiskilè nap pran responsablite nou kòm yon pèp poun defann tèt nou paske nou deja wè nou pa gen leta se leta nap tann nou wè nou pa gen leta an nou tout popilasyon nou met tèt ansanm poun fè sa poun fè a. Whatever am Joe Paul frè. M toujou bezwen demanti kesyon sa a. Jodi a m ap demanti l une fwa pou tous pou nou pa janm redi l ankò. Pa okipe ankenn nèg, pa okipe ankenn nèg ki gen zam li Lap fè afèl Bondye moun ki metel nan menl. Ann fini a kesyon sa. Afè nèg ap diw li gen zam e moun ki metel nan menl la pa okipe ankenn nèg. Pa okipe ankenn nèg ki ap diw sa. Nèg la ap atire fè moun atire atansyonl poul di se moun ki met zam lan menl. Tankou lè nèg a di ou fin banmrenl ou bezyen pranl sa pawòl li ye monchè. Pawòl! Ok jodia kris la di w sa e pawòl afè moun ap di w fin ban mwen l ou bezyen pran l. Kiyès te ba li l? Poukisa l pa site moun ki te ba li l yo? Zanmi m! Ayisyen pa kredib non frè m. Lò ayisyen di yon bagay de moun ap detwi moun nan pa al pran sa nèg ap di a verite non frè m. Epa youn te di m o gon nèg ki te ban m yon zam. Kibò sa? Frè, nèg ki pa gen konsyans lan, nèg ki san santiman an, li pa pè pou l di nenpòt bagay non. Ki mele l? Ki mele l sa l di a? Bon, li pap pèdi anyen frè m. Li pap pèdi anyen. M ap di w sa ankò. Pòp gen ankenn nèg. kap vin di e moun ki met zam lan men yo mwen mwen diw men sikonstans ki fèm kenbe zam pase gran ravin tap domine bò lakay mwen tiye moun fon pakèt zak m sonje m te lan yon kwazad nèg sa yo debake lan kwazad la zanmi bal demare vole m vole moun ap pase sou tèt moun lè sa te lè lè bagay te gen epòk zero tolerans Lè sa nèg yo tiye 2 moun nan tibwa. Mwen menm, jou sa m pa mouri, nèg yo ap tire dèyè m, m vole, m tonbe anndan tou twalèt k ap sèvi deja. 2 pye m kwoke epitou m kanpe. M fè nenpòt 2 zèdtan kanpe. andan twalèt la baz poum sòti m paka sòti se mi yo kraze yo metem deyò e nèg yo antre andan yap chachem wèm antre m paka sòti poke ankenn moun kap vin di e moun ki baw zam pope ankenn moun nèg ap fè afèl li gen kòb li lachte zam pope ankenn moun e fòn sispann. A vye dyalòg nèg ap bay pou vin detui moun nan peyi a, pou vin pase moun nan rizib. Li twò fasil pou moun detui moun nan peyi a mesye. Gon pakèt jenn gason ki plen kapasite. On senp telefòn nèg a pran l fon klik, li di misye e gang, li di misye se vòlè, li di misye se asasen. Epi tou tout moun pran. Non pèp ayisyen, ann sispann a lojik sa. Yon nèg kanpe dèyè telefòn li, li di, ou se dyab, ou se baka, ou se sesi, tout moun kwè. Non. Yo detwi twòp moun, twòp moun nèg yo detwi Ayiti a ba rezo sosyal, telefòn radòt sa yo. Ann di non a bagay sa. M ap reponn yon kesyon. Prèske tout moun gran Sid la pase anndan lakay mwen Fontamara, anndan lakay mwen Tibwa, moute, moute. M tou reponn nou kesyon sa. Tibwa pa gen bagay moun pral poze moun kesyon kiyès ou ye. Pandan moman gè a la, yon nèg ka ap pase, nou kebe w. Nou kebe w, nou mennen ankèt sou ou, nou fè w rele moun lakay ou. Si n wè yon ti jan dwòl, Men ban m di w sa, tout moun ou tande k ap pase Sen Jid, Fantamara, moute Tikajou, sa anndan lakay mwen. Lè w pase zòn Dikinou al pase anlè, sa e lan blòk mwen w pase. Lakay mwen. Ban m di w pawòl, fòk moun Gran Sid yo menm kòmanse fè yon mouvman. Pase nou gen yon leta nan yon peyi, nèg yo ap touche, Nèg yo ap blanchi kòb, yo pa anvi fè anyen. A nou menm gran Sid la, ann pran yon ti tan nou di n ap soufri, n ap soufri pou yon semèn, pou kenz jou, pou de semèn. Nou konnen n ap soufri apre sa, nou jwenn delivrans nou. Paske ban m di w, lè w pase Matisan ou riske lavi w a 90 pou, 18 pousan. Lè w pran wout mòn nan li gen fatig ladan l ba yo anpil. Men kounye a nou menm gran sid la anpil moun ap viktim. Ann fè yon bèl mouvman. Ann fè yon mouvman kanpe leve bloke tout zòn nan menm pou yon 2 semèn. Nou di n ap soufri pou yon 2 semèn. Lè sa leta ap pran responsablite l. Paske ou te mèt di sa w vle nou gon leta nan yon peyi kantmenm. paske nèg yo touche yo gen tout afè yo men se nou menm malere kap soufri nou menm kap mouri nou menm kap pran tout sak gen la ann di li lè li tan poun leve kanpe kont sa pou moun ka pase libè libè nou paka rete de bwa kwaze fòk nou pa rete de bwa kwaze di dyab bonjou lap manjew pa dil bonjou lap manjew ann di dyab la bonjou.